Ariel Henry pa timoun zòn! Ariel Henry se son lidè! Oditè oditris Haut-Chance FM ak oditè oditris Renovation FM, n ap salye pèp ayisyen an jeneral. E jodi a prezans nou nan lari an, se pou nou pote solidarite nou avèk yon pèp k ap viv nan mizè, k ap viv nan kras, k ap viv nan mandisite. Yon pèp kote gen yon ti gwoup politisyen tradisyonèl ki pran peyi a an otaj e kote gen yon senpousan moun ki rele tèt yo boujwa, e ki pran pèp sa an otaj. Jodi a prezans nou nan lari a, se pou nou di pèp ayisyen an nou avè l, kontrèman a moun ki te konn ap fè manti, paske nou rive nan moman jodi a pou se verite k bay. Yo te konn fè moun kwè ke se fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, ki pa vle pèp la pran lari. Jodi a prezans nou nan lari a e pou nou di moun yo nou solidè avè yo, paske nou sot nan katye popilè, nou konn menm grangou yo, menm mizè yo, menm labou a, menm dlo sal la, menm timoun pa ka al lekòl la, menm lopital ki pa genyen an, menm inivèsite ki. ki pa gen yon menm sèvis sosyo de baz ki pa gen yo e li menm nan katye popilè yo nap viktim de yo jodi a nou pa tap janm enpeche pèp sa a pran lari jodi a nou nan lari a non sèlman pou nou fè solidarite e pou nou di Ariel Henry e kesyon an pa yon senp kesyon de gaz jodi a rive moman an rive pou li ale answit pou nou kapote sistèm nan pou nou retire ekonomi peyi a nan men yon ti gwoup moun pou menm jan papa nasyon an Jean Jacques Dessalines te swete sa pou richès peyi a repati avèk pitit peyi an. E pou moun kap di pèp la ap fè vyolans, pèp la pa fè vyolans, pèp sa a sibi vyolans an 1800, pèp sa a sibi vyolans an 1804 lè yo asasinen anperè la, an 1806 lè yo asasinen papa nasyon ki se Jean Jacques Dessalines, pèp sa a sibi vyolans lè yo asasinen Chalmay Peralt, pèp sa a sibi vyolans lè yo asasinen prezidan Jovenel Moïse dènyèman, pèp sa a sibi vyolans paske anndan Site Solèy moun ap dòmi menm kote a kochon, se menm bagay la pou Lasalin, pou Waf Jeremi, pou Ri Sen Maten, Pon anba Dèlma bò lakay mwen pou Simon Pele. Katye popilè yo pa epanye, jenn fanm jenn gason pa ka al travay, jenn fanm jenn gason pa ka manje, jenn fanm jenn gason pa gen kòb nan men yo, m panse se moman ou jamè pou nou kapote sistèm nan. Se sa ki eksplike prezans mwen nan lari a jodi. Èske nou ka di manifestasyon an fini la? Manifestasyon an pa fini. Manifestasyon an pa fini paske nou nan lari a nou pa konn pou kilè nou nan lari a. Nou nan lari a toutotan Ariel Henry ap fè tèt di li pa vle demisyone, se tout otan nou menm n ap nan lari a. E, n ap di malè a yon moun ki ban lit pèp lan. Paske yo fè twòp manti. Majori Michel te di Ariel Henry e fanmi m. Andre Michel te di se Genève ki mete Ariel Henry. Jodi a e pou pèp la kale je l pou l wè ki moun ki debò tout moun sa yo k ap piye peyi a, k ap kraze peyi a. Fòk nou konnen tout moun sa yo.